Tvlakayhaiti.com Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout. Son plezi pou nou avèk ou jodi. E mardi 4 avril 2023 a e pa bliye ou sou kanal paw la e nou kontan avèk ou aprè midi an la nan nouvèl videyo sa ke nou pote pou tout fanatik tout zanmi tout konpatriyòt chanèl sa TV lakay Haïti pwen kòm nou pote anpil anpil anpil gwo nouvèl pou ou men jis avan nap pran yon ti tan kòm dabitid pou nou di yon gran mèksi ak tout moun tout nouvo Ak ansyen abòne nou yo, n ap di w mèsi lefèke ou fè chwa de tvlakayhaiti.com pou enfòme w sou tout sa k ap pase nan peyi Dayiti, keseswa lòt bò dlo, n ap pote tout enfòmasyon pou ou. Gwo nouvèl ke nou pote pou ou maten an ki pral choke w, enben nan videyo sa nou pral fè w tande chèf gang Izo Vilaj de Dye medam e mesye, enben ki li menm pral konfime gen divès ayisyen nan dyaspora ki deja enben te rele l nan telefòn pou di ke y ap fil pou li pou l kite peyi Dayiti, men lè ke nou konnen yon chèf gang tou pwisan tankou Izo k ap fè kidnapin a goch a dwat, k ap fè lajan, eske Izo ta pral kite peyi a vrèman pou l al nan peyi blan e pou nou di Lèzetazini, eske Izo Tout bon vre tap kite peyi a poul ale e lè w konnen lè w rive lòt bò sa a se swa ke wal chita epi nèg ap fè kidnapin ayiti voye kòb ba ou oubyen tou wal redi venn ou pou fè lajan enben izo li menm refize òf sa yo ke 4 an ayisyen anviwon enben ta fè chèf gang izo ke nou pral envite w tande nan video sa a enben ki pral di nou toujou plis rezon ki fèl pa deside kite peyi dayiti pou lal refije l nan peyi Joe Biden nan. Lòt gwo nouvèl ankò nou pote pou ou enben gen moun kap chèche mete ti divizyon antre komisè Richemond avèk komisè Muscadin nou konnen ke se 2 komisè trè trè trè diferan pa rapò avèk fason ke chak komisè sa yo ap jere lakay yo enben Muscadin nou wè ke se san pitye pou lè bouwo enben Richemond li menm ki nan yon deklarasyon ke li fè ke nou pral envite ou tande la ki fè konnen li menm li pa nan touye bandi. Li pa fè menm jan ak komisè Muscadin e gen anpil moun ki fè de kòmantè tèt chaje ki di ben se nòmal paske komichè Richemond ben se nan libere bandi ke l fè lajan tout totan ke bandi yo lib ou byen bandi nan prizon l ap bon pou li paske lè pou l libere yo se lajan ke l ap fè bon sa se divès kòmantè ke moun fè anba videyo sa medam e mesye ke nou pral fè w tande komisè Richemond Ben ki li menm tap bay detay sou rezon ankò ki fèl pa deside eklate bandi yo menm jan avèk fason ke komisè Muscadin li menm lap fèl. Ou sou tvlakayhaiti.com, rete gade video a jiska lafen, nap tounen pou yon pwochèn. Yap fil pou mwen. Nenpòt 4 moun ekri m oh izo atis la map fil pou ou wi bagay m pa di moun fil pou mwen non moun m gen mal Canada epa moun kap voyem Canada se mwen ki pral Canada a staff mwen tout manager m bagay sa yo sak fèm poko ale deja se manager m mwen kap dim poko bon bagay nap fin bay anvan nap fin boule game nan anvan bagay oh yap fil pou mwen. Pou m voye pyès mwen, paspò m bagay sa yo. Ti lapli Men ti lapli Ti lapli tounen m apèl la Ti lapli tounen m apèl Lapli lapli lapli lapli Ak gen la frè E Lè m pral jwe Kanada Èske w prale Ou prale Ebyen ok tikè pou map banm tikè pou gratis lèm pral jwe Canada ok m gentan konnen lap li prale tikè Tikè gratis? Wi map baw tikè gratis ou menm ak tout nèg ou nèt non nou pa pral la tout la tout nèg ou pral la 3 nèg epi bay Ameriken kap vin pranm dirèk? Wi ameriken kap vin pran n avyon kap debake vin pran n dirèk nale. Sel bagay nou pa gen problem andan vilaj la la sel bagay sel bagay men tande men menm la eske men on paket vage kap fel la neg baz yo wi. Wi alo alo. Ok fanmi. Bonswa. Bonsoir. Yeah, ki jan ye? M byen ou menm? Yeah, nan fòm mwen. Mwen profil la te belle. Merci. Mhm. Ki sa w te anvi di atis mafya mond lan? De mizik, m pa konnen bagay sa yo. Pa pale de bagay nèg ilegal. Pa gen bandi la. Ebyen e wap jwenn plis toujou. Sa poko nou poko bay mwatye lan sa n gen pou n fè. Ok Gotoh sa. Non nou poko bay mwatye lan sa n gen pou n fè. Paske ou konnen m gwo pwogram maji kanada bagay sa yo. Ou serye w pral jwe kanada? Wi m gwo pwogram maji kanada. Ok. Mhm, Mwen pou gamba se Canada. Ate, e, m gon ven, on, on, on ven, bay moun kap VIP kap anlè, konnen lè moun ap, ay. Mhm. Ok. Lèm, lèm di sa moun yo gèlè pa kwè. Ou la? Ou kale pa la? M la wi. M la, Ok, m la map tande. ok. Wè sa, wè bi- konpa sa? Son konpa straight, man. Mhm. Ou- ou- Men sa lide m di m. Lide m di m, gen lè, pandan m al kay yon ougan, pou m pa, pou m al dèyè pwen, pou m pa pran nan bal, li menm, li gen lè panse pwen, atis, m al dèyè, li ban m pwen atis lan san m pa konnen. Genlè, m preske m santi m pa ansent menm. Antouka. E, tande, moun yo ap di bèl mizik. Mizik la poko soti non. Mizik la poko deyò. Mwen degaje. Ay mizik, m ap gade mwen. Degaj ou mwen. E mizik map wè kilè map lagel ak kilè mpap lagel. Eze! Eze! Ap de de de mesye. Tou m fè tout an. E ok ki dènye pawòl ou tap di atis la m pa konnen. M pa di dènye pawòl wap di a paske gen plizyè moun map pran nan live la la. Ok, m konprann men, m pa, m pa, m, yè, kòm m pa wè ki moun m wè foto a sou pwofil m wè gon ti vwa dous, ti vwa trè dous, gon bèl ti vwa, ti vwa chame. Fè sa wi. Ay ay ay. Nèg gon ti vwa mpaka fin konprann nou wi ti vwa gon janl pase nan zòrèy mwen li pase andan nan kagoul la manzè ap manje kòb blòdè manzè ap manje kòb blòdè mal pou nan okenn fanm sa. Komsi kap pwopose kap baw vag kap Gad fanm mwen k la komsi kap di izo bay sesi sela. Yap diw gad bouch mwen. Wè bouch sa piga nwè ladann. Wè bouch sa piga nwè ladann. Nan yon ti sousi tete sèlman li ka nou ka fèn bliye mari nou fèn bliye manman nou papa nou tout moun lakay nou. Sa vle di piga nou jann pran sa. Tande depi ou renmen mariw pa dèyè goute bouch sa. Yon ti bo sèlman m pran nanm ou. Pa dèyè goute bouch la medam yo. Si w renmen Marie, ou pa renmen Marie ou mèt vini, men depi w renmen l, pa dèyè kòmsi vin bo m, vin ban m sou si tete w, bagay sa yo m pa bezwen, bagay Ayiti. M tou pran non m wi, tanda boule m. Medam, tande medam, tande, medam poze. Vidan poze Vidan poze Poukisa kagoul sa ankò Ou wè jan ayisyen sou moun Poukisa kagoul sa ankò Vin retirel nan tèt mwen Met yon kran Met yon vye kran E ou di e pitit Desalin nou ye nou gen kran Vin fon vye retirel Yon vye inosan tankoum Vye izo Hehehehe Oh lach bay manbre deyò a epi lè gen yon vye lè yo fè yon vye lè yo vide yon vye moun atè nan zòn dèlma petyonvil nou di e mwen yon vye moun atè nan zòn dèlma petyonvil nou di e mwen epi n di manbre deyò ayisyen an gon jan l fatra menn tande yo di m pa janm pran lari epi lè gen yon zak ki fèt tomasen zòn sa yo di e mwen pandan yo pandan yo di m pa ka sot mwen la m wè nou fini. Nou fini ayiti fini mwen m dakò n fini yap fini. Ki moun sa? Moun nan kap de kaka gen moun ki pa gen prènom moun kòm izo vilaj yo di wè sa m di w la e si w rele izo ou wè izo voye apèl la ale ou rele l yon dezyèm fwa li voye apèl la ale ou pa gen tan okipe l okipe kounya m bloke w ou pral mande atis la bloke w ee kap de kaka menn. Gen de moun yo pa bay 3 apèl. Gen de dirijan. E, e vès ki pou gen sou mwen. E, pran vye vès la mwen. O, e, e vès ki pou gen sou mwen pou wè m sitwayen. E, 3000 moun kanpe plat. Donk mwen la 1300 la. Kraze m. N ap mache. Fon kòl mwen, fon kòl mwen. Chanje la tou. M pa boule mizik tòg ankò non. Mizik pastè. An m boule mizik sa. A anviwon 2 zè tan Okay, kòlèg ou, majistra Muscadin, di ke Nip lan rete simityè pou bandi yo, alòske bò kote pa w la nou wè bandi yo, selon eksplikasyon w t ap eseye ban nou, ta vle fè Okay vini refij yo. Donk. Donk, mwen menm, m toujou di l, m pa pral di ke Okap se yon simityè pou bandi. Paske mwen menm antanke komisè di gouvèneman, mwen se defansè sosyete a. Donk, yon nèg ki gen zam nan men w, w ap afwonte lapolis, w ap tonbe. Yon nèg ki ap kouri devan yon bakòp oubyen kap fè operasyon ou se yon vòlè wap tonbe. Men kon yon bandi oubyen kon yon moun nou arete l e egzekite l donk sa nou pa ladan l. Nap arete l e defere l pa gen ki de lwa. Paske se de enfòmasyon ke nou bezwen mwen menm se bandi a kap ban mwen l. E nèg sa msot arete pa espwa donk li te ban m de fim te tiye l gen de si se misye te tonbe e m patap gen enfòmasyon m patap jwenn. Donk m patap arete ti badou. Donk, Okay pa t fasil e l pa t janm fasil pou kèlkeswa moun k ap fè dezòd la. Ke l te bandi a kravat, ke l te bandi a sapat. Donk, n ap fè sa ke nou menm sa antanke Komisè Gouvèneman nou, lalwa nan men nou e n ap aplike lalwa a e kontre tous e anvè tous. Paske nou pa pral fè bagay ki pral koze prejidis a sosyete a, popilasyon an. N ap fè sa lalwa mande n pou n fè paske nou gen lalwa nou menm kòm bousòl. Donk jiridiksyon Okap la se yon gran jiridiksyon e lè nou gen 8 komin nan men nou e lavil Dèkaz jodi a li evolye pa rapò a sa k ap pase Pòtoprens paske tout bandi ki Matisan oubyen ki prèske nan peyi a yo soti nan sid la yo swa soti Lakòs oubyen yo soti Jeremi e yo gen tandans refoule e lè y ap refoule yo pa gen kote yo vini se Okap yo vini e nou menm nou gen kote n ap fèt nou sipoze gen Gafou pa nou. e pou nou entèsepte yo, e pou nou defere, swa yo tonbe oubyen nou defere yo pa devan figi yo. Donk, pou ka pa p janm fasil, e l pa t fasil, e nou te travay, n ap travay depi prèske twa zan edmi pou ke nou arete bandi, oubyen sa k pou tonbe tonbe, sa k pou al nan prizon, sa k pou sove sove. Nou pa p chanje de estrateji. Nou pa pral chanje de strateji. Nou ap ogmante kapasite nou gen, kapasite de fòmasyon nou, de ransèyman nou pou kab pèmèt ke nou swa arete bandi a oubyen bandi a li fè wout ke l vle fè a paske sa pral depann de li menm. Komisè Richemond pou nou ta abòde nan ti echanj sa a maten an. Yonn nan yo ki pase nan tèt mwen se dosye tès Gary a. Nan ki pwen dosye sa a ye? N konnen madanm Depi dosye a devan le kabinè de chanj, le kabinè de jij enstriksyon ankèt pou le komisè di gouvèneman e le pakè desezi depi ke le dosye li menm li achemine rive. Si le pakè gen de enfòmasyon siplemantè oubyen adisyonèl, li gen pou kont kòman pou l fè l pou l voye l bay jij enstriksyon an. Men aktyèlman le dosye li pa devan le jij enstriksyon ki abilite, ki gen kalite pou tande moun, pou tande moun epi defere, revoye dosye a lan pakè pou rekezitou an definitif. Jiska prezan, konbyen moun ki arete nan kad dosye sa a? Eske selon ou son dosye kap vanse? Bon, son dosye kap vanse, gen 2 moun ki arete, gen ki sot arete, gen ki anvan arete, gen 2 moun ki arete nan kad dosye sa a, paske ke jij enstriksyon an li menm donk pou li tande moun yo, tande fanmi Des Garry. de fason aske pou l rann òdonans e di kloti. Ou di de moun, èske ou mete nan de moun sa a lòt jounalis la ki, m pa sonje non an, radyo a ki ke lapolis te arete nan nivo Pòtoprens e dayè ou te di se te sou lòd ou? Wi, wi, li ladann. Pa premè nan rèl la, donk se ankèt k ap fèt sou dosye a ki pral detèmine, k ap al fikse responsablite yo. Se paske moun nan di li pran radyo, li ap pale anpil ki fè li pa ka enplike nan tèl zak. Donk sa se konpòteman moun, sitou Ayisyen, ki fè l. Lè yo fin fè zak yo, men yo toujou ap pran le devan, swa pran radyo pou fè konnen ke tèl bagay. Pandansetan, yo enplike fonsyèman nan yon seri de dosye. Donk sa yo se. Paske jodi a radyo oubyen rezo sosyo pa ka.